Map salye tout polisye vanyan yo, map salye dcpj pou bèl operasyon sa e m swete ke sa kontinye paske kote m te ye a pou jan m santi nèg yo antre jis anndan avè m, m pat gen espwa map janm sòti la, m di tèt mwen kote lapolis pral antre yon kote konsa. Nèg yo pran mwen pandan m ap soti Taille Noire Coiffure, m se yon sipèvizè, Condor Sécurité, m sot bay yon fakti. Lè n tounen epi m wè yon pakèt sivil ame a manch long, yo pwente sou nou, nou leve 2 men nou anlè, yo fè nou desann, yo fè nou kouche pla nan bak machin ke n te a, pwòp machin nou te a. Kounye a yo menm yo pran kontwòl machin nan. Yo file. Tèt nou ate. Nèg yo tèlman antre anndan avè nou, tèlman antre depeyize, m santi nèg yo antre anndan, m di a bon pa gen espwa. Kote lapolis pral antre jous kote sa? Sa di m pa t gen espwa. Epi dezyèman m di tèt mwen bon, e malere m ye? E moun lakay mwen pa p janm jwenn kòb sa. E ke se si ke alavni e jou m k ap konte. Epi pa mirak, alò m te gentan fè, yo vin avè m yè. Men premye jou a, e te yon kalvè. Premye jou a, e te yon kalvè. Pase nèg yo mare 2 pye nou, 2 men nou. Gon kote, gon gwoup nèg ki vini, bon, pa konnen si se pa mechanste, nèg yo pran yon baton. Nèg yo ouvè, sitou pou mwen menm menm, nèg yo di m gen prestans, m sanble a polisye. Yo di se pa se pa sipèvizè m ye vre e polisye m ye. Nèg yo ouvè makout baton, nèg yo ouvè epi yo pa vle w kriye, yo pa vle w rele. Nèg yo ouvè makout baton. Kounya la yo mare nou. Yo kite nou mare a epi y ale. Kounya prèske vè inè di maten genlè gon gwo chèf ki vin vini, chèf la gade chèf la di o! Apa yo mare nèg yo? Epi kounya gen chofè ki te avèm nan ki di chèf la m ta swete ou fèm gade yon ti alkòl wi pou tèt mwen. Kounya li di sa w gen nan tèt? Misye di yo bat mwen. Li di oh ou kwè li di oh ou kwè m di nèg yo pa bat nèg yo? Sanble gen yon lòd ki pase pou yo pat bat nou. Men sanble gen yon gwoup nan yo pa mechanste ki pat respekte lòd la. Epi kounya la li di bon misye pa bat nèg yo. Epi nan lòt jou jodi dezyèm jou a Yo pa bat nou, yo pa mare nou, men nou soufri grangou e nou manke jwenn dlo, m vin konprann ke nèg yo te sispèk lapolis genlè pral fè operasyon, nèg yo pa rete nan espas la, nèg yo jis yon kout pase epi y ale, sa vin koz nou soufri grangou, depi yè m pa benyen non, m pa benyen, m pa bwose dan m, anyen, m santi m kat senk la, sa vle di m pa bon menm. M ap poze w menm kesyon ak zanmi m yo, kòman w konprann ak espas la, kòman w wè peyi an? Wap kontinye travay ou byen rete la Guy. Bon, mwen e malere mi, e nan yon ti djòb sekirite mi. Sa vle di m pa gen mwayen pou m deplase, onètman. Bon, map kontinye viv ladan l, men m swete ke responsab yo ekipe lapolis la avèk plis materyèl, ba li elik, sitou pou elikoptè, paske ou pa ka yon lapolis menm ou grenn yon elikoptè ou pa genyen pou fè entèvansyon. Epi m swete tou nèg yo nèg yo ranfòse lame a, fè rekritman, mete ansanm a lapolis pou bay sekirite nan peyi a paske poukisa yon moun oblije kite peyi a? M pa wè pou ki rezon. Ou konprann? M fèt an 7 oktòb 1973. Yo pran nou yè pandan m ap sot Fonparizyen. M sot ba yon fakti pou kondò sekirite. Pandan n rive Latranblè, men m pa konn Latranblè konbyen paske m pa konn zòn nan. Men kote yo pran m nan e la yo genlè fè baz. Yon pakèt nèg lourdement armés yo pwente sou nou. Yo pran nou. Donk, m swete ke yo ranfòse lapolis, bay lapolis elikoptè, sitou pou elikoptè, epi ranfòse lame pou travay de konsè a lapolis. Pou met sekirite nan peyi a pou peyi a retounen janl te ye avan. Nou yon mesaj pou la polis. Bon m swete nèg yo kouraj. Monchè m te pèdi espwa kote Mia paske ti tèt mwen jis kote sa Mia kote la polis pral vin la epi erezman la polis vin libere nou m ap di yo mèsi anpil paske paran m paran m e malere onètman m p ap bay tèt mwen manti si e pou kòb li ta pral mande a m t ap mouri Lè yo mande kote m prale ak kamyon an, m di fo valizyen m ap antre ak kamyon an la son djòb m ap fè. Misye di bon ou pap ka ale non, n ap antre nan baz ansanm avèk. Li voye 2 sòlda li akonpanye m, yo chita adwat e mwen menm ki tou ap kondi machin nan antre nan baz yo ansanm avèk yo. Lè m rive yo fè m kanpe kamyon an sou yon tèren epi gen lòt 2 ki akonpanye m y al fèmen m anndan yon kay depi jedi a. Kounye a la m pa janm ka gen aksè pou m pale avèk fanmi m, se dimanch lan yo ban m yon ti aksè m rele pwopriyetè a. Lè m rele pwopyetè a, yo bon yo pa menm bon m tan menm pou m ta esplike kèk bagay ansanm avèk li, paske chèf la te tou kanpe devan m nan, ou konnen, depi nan men chèf ou ye, ou an otaj, gen bagay ou pa ka fè. Kounye a la menm, mwen menm m pa t jwenn aksè pou m te pale avèk moun ki te voye m nan byen, yo pa t ban m opòtinite sa, e yo menm te lage pale ansanm avèk li. M pa konn kòman l te planifye ansanm avèk yo a kòman l pa t planifye pou kamyon an, men kamyon an te gentan nan men nèg yo. Men l te di m nèg yo mande l 500 mil dola ameriken pou kamyon an pou yo bay kamyon an a tout mwen menm. Bon mwen m pa t jwenn opòtinite pou m te ka pale avèk Maëlle moun ki te voye m nan pou m te ka di l monchè pale a nèg yo ba yo dyalòg pou wè kisa k te ka sòti pou te mete m deyò pou de jedi a jodi a m pale avèk Maëlle pandan 2 fwa. Moun lakay mwen pat janm tandem menm menm bon si yap tandem kòm sou lèzond la m panse yo ka tandem la kounya la konprann men depi jedi m nan men nan men bandi yo te kenbe yo te kidnape kilaj kilaj ou ye 43 zan m fèt premye senkyèm mwa 1979 bon chè mwen m trè trè kontan m apresye sa anpil paske sak fè m apresye sa. Nou tap soufri anpil pase lè map imajine m wè timoun ki timoun ki ka pitit mwen se li kap kale m kap ban m kou kap mal repose m santi sa te fè m mal anpil lè yo mare 2 men m yo mare 2 pye m pou m pat janm te konn wè kou sa yo ou konprann sa yo fè m mal anpil men nou t kote nou te ye a nou te ap priye ak lafwa nou ap priye ak lafwa nou ap priye depi yèreswa nou sou tansyon tou. Nap priye nap priye bon bondye pou nou bondye voye la polis sou lè lye mete nou deyò kote nou te fèmen an se bondye poun di mèsi pou sa. Ou di di ti moun pa tou e. Wi ti moun moun ki andan kap sèvi yo ti mesye yo kite pou bay sekirite ki pou veye nou ki pou ba nou dlo. Si nou bezwen manje ki pou mennen nou nan twalèt bagay sa yo paske. Eske ou wè gen fanm tou nan baz lan epi kap. Non bon, m pa tèlman wè fi. E gen de lè nou anndan ou konnen depi w anndan ou pa ka fòse pral gad nan dous yo wè yap baw kou. Kote yo mete w la se la w oblije rete. Nèg yo pran bò ye. Wi bon, yo banm wap vire do m la wap wè m gen anpil mak nan do m, bò epòl mwen la wap wè sa tou ble. Konprann wap wè tout bò la m yo se kou m pran. Pase tout mak sa yo se kote yo mare mwen. Konprann? Yo mare ponyèt mwen avèk kòd. Konprann? Men Bondye pou mwen m deyò kanmenm. M panse e moun ki te voye m pou kamyon an, kòm li te gentan an dirèk ansanm avèk yo, m pa konn kòman l ap fin fè bagay yo, kòman l ap planifye avèk yo pou si pou si pou l repike re fè yo ba l kamyon pou l pran kamyon an. Pase yo te gentan mande l lajan. Lafontan nan nèg yo kanmenm bay kamyon nan men nèg la. Men ou konfime se kay se te yon ti manzè ki te kidnap ou? Bon, m pa fin di e baz 400 mawozo, paske e baz 400 mawozo, m konnen yo gen alye, yo konnen men chofè wout la mye, yo toujou nan ling Bayègwenn. Nan zòn sa yo toujou parèt, yo toujou parèt nan zòn nan Mowo. Men pou nan direksyon yo pran m nan, se kota Michou, yo di nan ling sa e kòlèg ki jere zòn sa. Men ki di kòlèg ki di 400 mawozo? Bon, m pa konnen. M pa konnen pase mwen m konnen kòlèg la m pat konn tande l se aprè m vin ap tande l. Ok depi kilè ou menm yo te pran w? Humm. Depi kilè? Depi jedi aprè midi. Sa fè 8 jou. Sa fè 8 jou. Wi jodi a fè 8 jou. Kounye a eske ou konte rete an kontak?